Ok Nap pran le swen pou n salye laprès pale, ekri, televize e an menm tan map salye kouraj nou tout ki fè pati medya an liy lan malgre tout les indist, tout kritik nou tande yon pakèt fo, m te ka di jounalist ap pote kontre nou. swa dizan ke yo menm yo pa fè maketin pou bandi, yo pa fè maketin pou gang, men pa gen yonn ki ka fon ti biyografik de patwon yo, non sèlman sa, ki ka pale de tèt yo. Men kòm nèg sa yo pa kwè nan se skonn apèl la redaksyon, m p ap tèlman chita sou yo, n ap avanse kote m vle rive a. Jodi an s on jou esansyèl pou m prezante m devan laprès pou m ta touche 5 pwen ki trè zenpòtan pou mwen. e pou m pataje l definitivman avèk opinyon piblik lan, nasyonal kou entènasyonal, swit avèk sa ke n ap travèse. Premyè bagay m ap touche, mwen menm m se youn nan moun ki te fè pati de manm opozisyon ki toujou reste yon òm politik, yon òm piblik. Nou genyen yon atansyon ke n ap pote avèk le CSPN, swadizan ke ki reprezante pa Ariel Henry, kote ke nou gen yon semi gouvèneman paske nou pa gen ekzekitif, pou n raple l, pou n fè l konnen ke. Nou menm, nou se sèl nèg ki pa janm pè, ki pap janm pè. Jodi a m konprann li trè fò ou mal, pou Ariel gentan bliye pou l te nan nivo ke l ye a, se te san ki te koule, se te san ki te vèse, se te mò ki te fèt. Mwen konprann li trè fò ou mal, pou le CSPN. Lè n pran CSPN nan, n konprann, lè n pran Ricard Pierre, nou pran DG lapolis, nou pran minis jistis, nou pran enteryè, tout moun konnen kiyès ki kiyès. Bon, tout nèg sa yo mete ke yo bliye ke mwen menm, menm mwen menm ki te konn fè a, ke m toujou la pou fè e m ka defèt tou. Pòkont. M ap raple tout mesye yo pou yo aprann sonje ke mwen o nivo palè nasyonal, mwen o nivo laprimati, mwen o nivo ladireksyon santral de lapolis jidisyè, mwen o nivo ledg, mwen o nivo lè direksyon depatmanto, mwen o nivo de tou lè komisarya. Pa gen yon kote ke fantom nan pa egziste. E m ap raple yo trè byen. Lè fantom nan tap kreye yo sonje kòman l te kreye e byen malere fantom nan ankò bèl e byen vivan. Mwen santi son desepsyon total kote ke mesye yo ap chèche dè zagiman, dè mwayen pou yo fè do m tounen pon pandansetan ke yo menm yap fè dè zak kidnaping, dè zak kabriyolaj swadizan ke. Yo se polisye, yo fè konprann ke yo an blende, y ap entimide tout popilasyon nan zòn nan, pran malere, mete yo nan blende pou al tiye, pran chofè moto, boule, yon fason pou entimide m. Mwen menm, tout nèg konnen, mwen se koulèv, krapo pa ka vale m. E m ap toujou raple opinyon piblik la, nasyonal kou entènasyonal, si kouri pa t gen bouke, Anpil nèg tap gentan rive kote pou yo ta rive a. Atansyon pakap! Objektif mwen jodi a, se pou m pote yon denonsyasyon fòmèl, premyè lye, avèk Cliven Cétoute, swadizan le direktè depatmantal Lwès, ii, ki di ke l reprezante. yon chèf nan jiridiksyon an, li mete 2 zinite spesyalize, li mete 2 blende, kidnaping nan fèt 24 sou 24, kiyès kap fè yo? Menm yo menm, li gen Moriso, li gen Jimmy, gen tant d'autres. Chak fwa ke yo di yap konbat lensekirite, kidnaping lan evolye pi rèd. On nèg swadizan dil itilize yon blende, Si blende a gen 6 nèg ladann lap jwenn 2 polisye kòrèk 4 bandi fè 6 nèg ki ladanl e kijan fè lapolis di lap trake bandi e bandi yo yo egzatteman o nivo de lapolis ann serye an nou klè nou menm medya kòm swadizan ke se nou menm ki pi sible map toujou mande nou poun kenbe la men fòt. e pou n toujou rete vijilan. An nou klè mesye, m wè nou pase Tòsèl, nou te konn Tòsèl, nou te konn Tabar trè byen. Yon lye ki te trè si, yon lye ki te trè vivab. Aktyèlman l envivab, li enpratikab e l gen sekirite chak jou. Li gen dè inite espesyalize chak jou. Travay la pa janm ka fèt. Mwen menm mesye. Jodi an, mwen pran yon desizyon. Mwen pote yon alètasyon por le CSPN pou m raple yo, pou yo konnen trè byen akouchman pouvwa sa a, se te konbinezon pou te egzekite Jovenel ki mete l la a. Tout moun konn kiyès ki kiyès. E tout moun konnen trè byen pa gen yon moun ki konn fèt pa ka defèt. Jodi a la. Mwen pote yon atansyon fòmèl, premyèman, a Le Sekretè Jeneral du Palais National, pou l raple l, avan ke l te rantre o nivo Palais National, ki altèkasyon ki te genyen. Mwen menm, inosan, kòm m kwa ke tout nèg ap voye monte, m se sèl nèg ki pa janm pè. Se youn nan rezon m yon adrès piblik, m yon adrès koni. M pa janm kagoule. M toujou lib. M toujou onèt. e m toujou entèg. M ap di tout nèg sa, apar de jodi a, mwen bay 72 heures de tan, le gouvèneman, le semi gouvèneman, le CSPN pa pran responsablite yo, swadizan ke ak angajman ke yo gen anvè mwen menm, mwen menm mwen pral frape pye m atè. E sou te, sou tou lè fòm. Dezyèm bagay, si tout fwa Clivence Tout panse ke l ap pran do m pou l itilize kòm pon pou l mete 2 nèg loudman arme pou ap kontinye fè 2 zak malonèt, fè kidnaping swadizan ke se mwen k ap fè yo, mwen pral demontre l tout nèg konn kiyès ki tout ki nèg, tout nèg konn ki moun ki ki moun. Non sèlman sa, m ap mande a tou lè antreprenè, tou lè vwazen. ke m genyen de kote m su la wout de Tabar, pa egzanp, El Shaddai, MSC, Valerio, answit, answit. M ap mande nou, pran anpil prekosyon, pran anpil atansyon, apre 72 zè pa m nan, tann mo dòd mwen avan nou ouvri aktivite nou. Paske n deja wè kisa nèg yo vle pou peyi a, nou wè kisa ke y ap chèche, mwen menm, m pa ta vle rive la. Men kòmkwa ke yo vle mete m an defi, M se sèl nèg ki pa janm pè nèg. E m pap janm ka pè nèg. Lòt bagay m ap touche. Mwen tyen aske tout nèg aprann konnen ke Palè Nasyonal mande m yon atansyon swit avèk zak malonèt ke yo te fè. Lendi dènyè yo envite avoka m onivo Palè Nasyonal. Diskisyon mete sou pye antant lan pa abouti an. Yo rekile l pou mèkredi dènye an. Mèkredi dènye an an sòtan mèt la o nivo palè nasyonal, mesye yo anlve l, yo sekeste l. Se byen konte mal kalkile. Tout nèg konn kiyès ki ki nèg, men mèt la te twò cho pou yo, li pa t ap kapab rete. Plan nan pa t pase, mèt la ankò libere. Yo chwazi entimide tout moun ki alantou m. pou fè m pè, yo konnen ke m pa ka pè. M ap pote yon atansyon avèk polisye swadizan ki vrè polisye yo. M ap fè yo konnen trè klè, lè w fin travay, ou gen yon zam nan men w, w ap kite zam nan nan komisarya. Lè w fin travay, ou te nan yon blende, w ap desann blende a, w pral lakay ou poukò w. Ou soti nan klas pauvre, ou soti nan klas malerèz. Pa kite oken nèg redui w an erè. Kòm kwa ke nèg yo fè zòn nan tounen yon bidonvil, y ap tiye malere, y ap tiye chofè moto, y ap boule chofè moto, y ap boule chany, y ap fè detounasyon regilyè, pèsòn otorite pa janm di anyen. Oksilyè lajistis ki se lapolis yo pran pòz ke yo pa oksilyè se yo ki lajistis. Mwen mande Bernard Sainvil ankò ki è le premye sitwayen kouri gen bouke ladann. M swete ke jou jou jouk jou jouk jou a pou pa gen plen. E mwen m di sa mesye, apre 72 è pa m nan, pa gon dispozisyon fòmèl ki pran, mwen menm m ap frape pye m atè e m ap fèmen Tabarlan jeneralman pou jiska le tan ke gon solisyon. Mèsi. M pa konn si gen kestyon. Ki dispozisyon ke ou. Syon lan l klè e l eksklizif. But nou menm. Nou fè pati de peyi a nou sòm tous des ayisyen m pa ka ayisyen pou m pa ka viv nan peyi m e an menm tan m ap batay nan yon gouvèneman gouvèneman ki gouvèneman yon gouvèneman asenye s on sakrifis ke nou te fè pou n akouche gouvèneman sa men tout moun konn kiyès ki kiyès men jounen jodi a pandan nou fin asenye san koule epi tout nèg ap pran pretèks pou ki rezon ou pa janm tande ke yon nèg al kay bidjo Pou ki rezon ou pa janm tande yon nèg al kay Dimitri? Ki zak ou konnen k janm fèt la? Konbyen kay ou tande k kraze pou Dimitri? Hein? Le chef sécurité du président national wi. De la République wi. Nou pa konprann sa k ap pase a? De tout mèm, mwen menm, mwen klè ak desizyon m nan. Ariel Henry pa pran responsablite l, li kontinye ap kite M te ka di w fo polisye sa yo, endividi sa yo, bandi legal sa yo ap entimide zòn mwen an, mwen menm m ap demontre tout moun ke mwen pral frape pye m atè. Dayè, m pa enpòte, m pa ekspòte. M kwè ke n konprann trè klè sa m di nou an. M pa enpòte, m pa ekspòte. M pa al achte zam ni m pa al achte bal. Èske w te konn kolabore ansanm avèk Fantom 509? Fantom 709, si m di w ke m o nivo palè nasyonal, m o nivo la primati, m o nivo DG, m o nivo lè ministè, m o nivo lè direktè depatmanto, sè ke m fè pati de Fantom. Fantom se youn nan manm fondatè Fantom. Se youn nan rezon jodi a ki fè m ka pèdi bilding mwen. Se paske Elbe konnen trè byen kiyès ki mwen menm. Jounen jodi a l bliye. Men epoutan. Li pa sonje si menm bakòp li m gen patwouj ladan l. Li pa sonje si menm sekirite l m gen kòtèj mwen ladan l. M vle l konnen ke gen yon jou l ap jou. Leon Chal te leve pye l pi wo pase l, men pantalon l pa t bon, li te chire nan fon. Se yon menas ke fè pè ou pè ou byen èske se yon menas? Èske se yon menas pou fè pè parapò avèk desizyon? Nou pa ka fè pè, n ap chèche lapè Si n t ap fè pè, nou pa t ap antre nan negosiyasyon avèk Leta ayisyen. Se paske Leta ayisyen klè, li vle fè yon akò. Men an menm tan ke yo ap mande m negosye, voye dè zotorite chita, faire des mises en place, e pandan se tan, yo menm y ap taye plas yo pa anba, swadizan ke yo panse ke yo ka vale m, epoutan se koulèv m ye, krapo pa ka vale m. Autre chose, ou sot di konsa ou te gen avoka ou ki te chita pale ansanm avèk palè nasyonal, èske ou kapab presize pou nou ki sa ki te di yo? Mèt Jean Ernst Chéry, lèks batwonye de Mirbalè. E ki sa ki. Di nan rankont ke l te fè avèk Valery a. Pa gen anyen serye ki di. M di w lendi rankont lan pa abouti, nan mèkredi yo envite l, katrè l ap kite Palè Nasyonal, nèg yo sekwestre l. Kisa w te mande l pou planifye pou mwen? Tout planifikasyon se gouvèneman konnen kisa l ap antann avè m aprè zak vandalis ke l fin fè anvè mwen menm. Kisa w mande? Kisa m mande? Reparasyon. Gouvèneman te fè apèl avè w? Definitif. Jiska mentnan m genyen yo voye Dorcena, genyen Lalane, plen dotre k ap negosye swadizan an favè gouvèneman. Èske w pa regrèt ke w te batay a kote opozisyon pou te vin? Jiska mentnan m p ap janm regrèt paske m s on òm piblik, m s on Ayisyen, m deja konnen Dessalines te di l se youn nan nou ki pou ranplase l. E dan nou an toujou plen de trèt. N ap toujou vanse. Politik pe n ap fè, n pa ka fè bak. Èske w kwè nan batay w ap mennen an? Jiska mentnan, jiskobou, n prale jiskobou e n p ap fè bak. Sèl sa n konnen lajistis pap janm ret ajenou. Jodi a sa ka rive lajistis nan feblès. Demen si Dye ve l pa ka pa sou pye. Se youn nan rezon m te fè tout mwayen posib. M bay lapolis adrès mwen. Mwen envite yo si tout fwa yo bezwen m ki kote pou yo jwenn mwen. Men yo pa janm chwazi antre nan yon antant avè m paske yo konnen gen bagay ki pa ka pale sou tab. Èske w toujou chita ansanm avèk opozisyon politik la? Jiska mentnan m toujou ap lite paske politik n ap fè n ap batay jiskobou. Ou chita avèk Andre Michel nan yon kase. Tout manm politik, tout konsiltan politik, nou toujou a pou kominike. Sèl erè ki genyen, nou chak gen yon patwon, tout moun konn patwon nou se blan l ye. Ann pale de popilasyon. Patwon paw e blan l ye tou. Tout moun konn patwon nou se blan l ye, chak nèg gen yon bòs. Ann pale de popilasyon an. Elwanye de sa ke nou di. Nou nan yon zòn aktyèlman ki envivab, ki enpratikab. Lanwit kou lejou gen detwounasyon, lanwit kou lejou y ap tiye chofè moto, y ap tiye malere, swadizan ke y ap chèche bandi. Pandan y ap chèche bandi, lapolis pa janm di yon jou li arete yon moun, li konfiske yon zam. Dezyèm bagay ki pi sansib, pandan wout la plen inite espesyalize, kidnaping nan ap fèt 24 sou 24. Kiyès kap fè odè polisye? Pa egzanp, m kwè e medya nou ye, m ap ba nou yon ti feelback trè leje. Nou gen Morisseau, tout nèg konn Morisseau, li nan dcpj. Nou gen Jimmy, tout nèg konn Jimmy, li o nivo de la dcpj. Nou gen tant d'autres ankò, tout nèg konnen yo. Men pòkont nou menm, nou la pou n avanse avèk sa ke nou dwe avanse. Sa k enpòtan pou nou, se fè sa lalwa mande pou nou fè. Nou pa la kòmsi pou n ap voye monte, pou n ap fè kòmsi, fè pale de nou pou wè ke n ap pase pou pi bon. Sa vle di apre 60, apre 3 jou sòmèy. Ou wè polisye sa a, tout moun konnen l. Tout moun konn Alex. Alex ki sa? Alex ki ta ti Greg nan 95. Ok tout nèg konnen l. Gen tan dot toujou ke nou genyen pou n avanse sou yo. Sa polisye sa genyen? A monchè. Ou pa ka di sa l genyen ankò monchè. Nèg k ap travay. K ap travay pou se tout Cliven se tout. Nèg kap fè sekrestasyon. Sa se kote lèl mete fo cheve. Lèl met fo cheve a pou l fè kisa? Kidnaping! Chak kidnaping yo fè yo fèl sou do vitelòm inosan. Paske e li ki pi gwo kidnapè k gen an Ayiti. Sa vle di yo fè w sèvi pon. Yo fè m sèvi pon, yo fè m sèvi zòrye. Epi yo menm pou yo ka pase. E pandan se tan kòb yo ap bay chak jou regilyèman bò Monte Crispo a. kiyès kap prann bakòp BLTS? Alèk swadizan kòm yon polisye revoke epi Alèk gen aksè pou bakòp ap bal sekirite lap fè kidnaping 24 sou 24 epi yap di se mwen kap met nèg kap kanbriyole moun, kap sekreste moun. Èske n ka konprann? Ki kote peyi a prale? An nou klè. Imajine nou nou pase sou wout la, jan nou wè wout la fème a. Ki bandi ki ka pase pou l al fè yon zak nan wout la? Nou te konn tande sa nan zòn nan? Ki jan fè pa egzanp kal Miracan, Tav, tout otorite yo bò kote m nan youn pa janm kidnape? Pou ki sa e malere sèlman k ap kidnape? Pou baz 3 jou, nan 3 jou sa yo pa reponn nou, ki fòm mouvman w la pral pran? M panse aprè 3 jou aprè 72 zè lan tout moun ap konnen. M ap restatye m la pou m alète tout fatatik mwen yo, tout opinyon m yo, popilasyon m nan pou yo konnen ki sa k pral fèt. Bon mesaj pou popilasyon an Tòsèl la epi kenbe. Popilasyon m ap toujou di yo rete a moral yo a 1 rete fèm e m toujou la pou yo m ap toujou rèste la pou yo. Anyen pa ka fè m fè bak. Mèsi e mwen pou remèsye nou.